Mwen pap majistral nan repons lan paske nou konnen deja se yon sitiyasyon ki lye a kesyon ekonomik, ki lye a kesyon sosyal e tout lòt nou konnen yo, tout lòt kad yo. Menm sou le plan sekiritè tou nou kapab di paske fòk nou klè nan sa n ap di yo e ki frape pa senpleman tout enstitisyon piblik yo men lafamiy an jeneral tou kòm o nivo lapolis tou. genyen e 2 polisye ki li menm fè chemen sa alò se son dwa ke polisye a genyen li menm pou ke li al chache yon kote ke lap santi l byen e ou pa ka anpeche l dwa sa pou ke l vwayaje pou ke li menm li mennen dout aktivite pou ke tou si l te an enstitisyon an epi pou l deside li menm li menm bay tèt li yon lòt oryantasyon Alò se sa sèlman nou kapab nou kapab di men nou pa pral elabore pou ke nou fè yon gwo diskou sou sa paske se tout sosyete an jan nou di an nan etablisman piblik yo menm nan lè medya se sèten ke menm kote ou ye a nan Scoop tou genyen de moun ki anime jisteman pa yon entansyon de li menm a chache byenèt pèsonèl li e se ankò yon fwa son dwa. Mhm. Mais est-ce que ça est dans la pratique, puisque police a une mission, mission de sécurité, de prévention, tout ça, donc, mais dans la pratique, ça n'a pas affecté, il va eu des incidences euh, sur sur mission ça que la police a gagné, surtout ces derniers jours, bah, ils ont déjà compliqué, donc c'est à longueur de journée, la population a demandé côté la police. E ou kapab jodi a ou menm ou kapab di bon men ki nivo ke map ye e men ki sa ke nap avanse ladan li e pi apre tout sitiyasyon li kapab pèmèt tou ke tout batri ke nou mete an mach yo li kapab diminye paske fok ou konprann tou ke lapolis lan li menm li solisite anpepatou li pa senpleman o nivo zòn kote ke nou te mete, nou te fikse a ki se zòn ki gen Tòfsèl e sèzanviwon, men lapolis lan tou solisite tou o nivo lavil lan, li solisite tou o nivo Petyonvil, li solisite tou o nivo vil yo pwovens yo, Latibonit, de kote ke nap konnen de difikilte e se pafwa se menm ekipman sa yo ki mobilize e ki pou an deplasman pou ke al lòt kote yo an ranfò vu pwoblèm o nivo oubyen ti difikilte ki genyen o nivo de resous materyèl, ekipman yo e tou sa ladann. Men pòt nou toujou ouvè la paske se ide premyè nou nan plan daksyon, nan plan operasyon jisteman ki te elabore pou sa. Se te objektif ke nou te fikse tèt nou e ki dekoule de yon ansanm lòt objektif egalman de 2 lòt bagay ki gen pou wè ak kesyon yon plan, yon plan d'action ou yon plan d'opération, men kap nou toujou la e genyen e nou te fon ti pale, nou te fon bilan partiel e sa genyen petèt kèlke semèn kote ke nou te di e gen de kote ke nou ta rive e ke nou pot ko rive ke na rive e ladan yo gen menm de veyikil tou ki ta rive konfiske e menm nan kad operasyon sa tou malerezman e genyen Vwala ke semèn sot pase a tou, kote ke 2 abitan 2 rifren nan zòn Paalm ki te nan sitiyasyon difisil, kote ke yo te pratikman ap rele lapolis epi nan sekou yo rale te mande jisteman deplasman de resous imèn, deplasman de resous materyèl pou ke nou kapab arive prezan nan zòn nan e arive tou kòlte nou avèk ansanm de gwoup ame sa yo ki te vin nan zòn nan. e chase yo e pèmèt ke popilasyon li menm e kapab rejwenn kalm yo. E osi longtan ke m pa twonpe mwen, antouka e si m twonpe mwen w a pote koreksyon pou oditwa w la, donk te gen yon, nan kad operasyon sa te gen yon etap, se Tònad 1 e mwen kwè ke operasyon sa li te. demare donk se tòsèl piske la gon prezans je dirè enpozant de sivil ilegalman ame kap bay pwoblèm etc ki preske pran plas leta plas la polis donk mentnan eske nou toujou nan faz 1 an e si nou pa nan faz 1 an donk ki kote ni la jodi a egzakteman. E ou kapab fikse tèt ou, ou ka di tèt ou men objektif ou genyen, men ou konnen ke operasyon an l ap toujou dinamik, ou gen dwa jodi a tou genyen yon obstak ke w rankontre e ki pa t prevwa, epi nan debriefing nan kounye a ou di a bon men tèl sitiyasyon, paske aprè chak operasyon fò w fè evalyasyon, fò w fè debriefing e pou w konnen ke si gen kote ki te gen depèfeksyon pou w pote koreksyon, pou w pote amelyorasyon de manyè pou ke nan dout entèvansyon pou ke la ou menm ou arive e kouvri kote ki te gen twou a. e li konsa tou nan tout operasyon tout polis di mond e nou kapab di e si memwa m pa fè m defo mwen kwè tou genyen kèk ti aktivite tou k ap reprann o nivo gran aks e Tòsèl la kote ke nou reyalize livre nan zòn nou yo e yo menm yo vle yo an deplasman e men alò n ap pwofite jisteman antèn Scoop pou nou di a rivren yo ke lapolis nasyonal se. Patenè yo l ye sitou nan zòn sa a. Lapolis nasyonal pa vini pou ke yo mete yo nan sitiyasyon difisil. Okontrè li la jisteman pou kapab pèmèt ke yo menm kapab repran konfyans nan zòn yo e kapab tou vake li bouyon aktivite yo. Se vre ke n konn difikilte yo gwoup avèk gwoup ame ki anpeche popilasyon pezib. popilasyon trankil nan zòn sa yo ak ekilibre aktivite yo e nou kwè ke patenè nou nan sans sa a nètòt ke lapopilasyon e yo toujou fè prèv de solidarite avèk travay lapolis lan malgre jan nou di yo sitiyasyon yo ye an tèm de ekipman men de tout fason nou kwè ke lapolis lan e popilasyon dizon li kanpe bò kote lapolis e n ap kontinye jisteman mande popilasyon sa a pou l kontinye. kanpe bò kote meyè zanmi ni ki se lapolis nasyonal. Men ki garanti ke lapolis la bay antouka bon ki kab pèmèt ke ansanm de moun ki te kite espas sa a, m vle pale de Torcel e ke yo ka tounen avèk tout kiyetid e despri pòtpawòl. Alò garanti ke nou kapab bay, ou konnen ke an tèm de sekirite, ou pa ka pwomèt yon garanti a san pou san, e menm dan lè peyi ki trè avanse o nivo polis, o nivo teknoloji, toujou genyen dè difikilte, dè enpèfeksyon, men n ap di ke kòm garanti la detèminasyon è la, la volonte è la, Se yon sinèji a tout sektè yo ki fè pati de aparèy sekirite an lan, notamman lapopilasyon. Men kisa finalman ki fè ke nou pa janm jwenn sinèji sa? Piske, alò, lè m di sinèji a, ou sot pale la, sekirite a li egzije yon ansanm de kolaborasyon, popilasyon, ansanm de lòt enstitisyon tou, si m te byen konprann. Men sa ki ap anpeche ke Nou menm, nou jwenn sinèji sa, nou jwenn kolaborasyon sa yo ki ka pèmèt ke travay lapolis la plis efikas, an reyalite, pòtpawòl. Alò nou pa di ke nou pa jwenn sinèji daksyon ke nou solisite yo. Se sèten gen anpil nan ki konsène kesyon sekirite an ki fè anpil efò. E nou mande plis bò kote pa yo, e nou menm bò kote pa nou, n ap fè n ap fè plis. E jan n toujou di an, avèk le peu, n ap fè le maximum. E nou konprann sitiyasyon yo, nou konprann difikilte ki genyen yo, men nou kwè ke youn nan patenè w ap wè chak entèvansyon ke lapolis fè, ke nou fè, e ke se swa tou o nivo de kòdinasyon de près e relasyon piblik lan, a chak fwa tèks nou toujou solisite kolaborasyon popilasyon an, e ke se swa tou nan sa ke n ap difize o nivo de Alo Lapolis, o nivo de Facebook lan, e ke nou toujou pale de kolaborasyon popilasyon an, paske. Se sèten ke san popilasyon an, m panse ke nou pa t ka fè gran choz. E se vre ke popilasyon an atann plis de nou, e nou konprann sa, sosyete an, famiy yo, tout moun ki nan sosyete an atann plis de nou. Men nou menm bò kote pa nou, nou menm nou gen anvi sa tou. Nou detèmine e nou gen volonte pou nou fè plis. E n ap fè plis toujou an fonksyon de mwayen nou. Operasyon laboul e vivi mityèl ann pre o ka pa kab se petèt gen lòt toujou yo yo rantre nan kad operasyon tònad la yo te lanse a oubyen se se de bagay espesifik m ta kab di de zentèvansyon ki ki oblije fèt ou bezwen Perseptelman, oui, suite a intervensyon et à commandeur Cheflan et monsieur François Elbé qui t'a rencontré la presse, au décret de la planche C, et opération 1, et il c'est désormais, tout ça qu'a fait au niveau de la police, c'est certain que gagner de travail et de tous les jours, euh, de travail classique que la police fait en fonction de question exécuter mandat, e l ap toujou rete nan travay de woutin, nan travay klasik pnh la, men tout sa ke n ap fè li antre nan kad operasyon ki lanse an, yon operasyon jan te di an ki ap etann li o fur et à mesure ke se swa o nivo Latibonit, ke se swa o nivo lòt zòn yo, menm nan santrevil yo tou, tout kote ki genyen rezo de gang yo. Se vre ke popilasyon an nou tande li atravè laprès, Nou tande tout sa yap di, nou tande vwa li, nou tande kri li e ankò yn fwa nap di yo ke se ansanm pou ke nou kapab fè sa nap fè yo paske genyen dè zòn, dè katye kote ke popilasyon an voye sinyal e ki di ke bandi pap rantre nan zòn yo, ki di ke bandi pap vin pran piye nan zòn yo paske yo te konn dè movè moman dan le pase e te genyen anpil jèn epòk lan ki. dès ke yo ta idantifye de movè eleman, de de de yon aktivite ke yo pa konprann, ki pa konn fèt nan zòn nan fèt, yo kapab toujou mete yo avèk lapolis pou ke nou kapab arive kwape yo. Paske mòd operatwa anpil nan bandi yo, se vin nan de zòn epi yo kapab wè de. espas ki vid, an di kay ki vid epi yo prè pou ou lwe kay yo epi kounye a la ou ap wè on grenn, de grenn, twa grenn, senk grenn epi dis, ven epi aprè yo soti pou yo mete nou deyò nan zòn nan e se de moun nan popilasyon ki fè efò pou yo bati ti kay yo e de klas mwayèn e de moun ki ap gouman lavi an, de malere, malerèz epi pou yo kapab abite on kote pou yo kapab dòmi on kote epi de twa bandi anpeche yo dòmi, anpeche yo menm. e lekòl fonksyone nan zòn nan, anpeche yon ansanm de bagay. E nou kwè ke travay sa a, se pa travay senpleman lapolis, paske lapolis pou kont pa li, e fò nou sensè, fò nou onèt nan sa n ap di yo, pa kapab fè li san ke nou pa gen apui vrèman popilasyon an e apui dòt sektè ki nan kesyon sekirite a. Prezidan, w ap gen kesyon? Bon, m konnen lapolis la te. Ayiti Deba, Se pou kont ap yon ti efò pou apwoche anpti peu de mikrofòn nan pou m kapab tande pi klè. M konn lapolis t ap mennen operasyon nan zòn Laboul 12 nan wikenn nan. Nou gen yon bilan pou operasyon sa yo? Bon, se pa senpleman Laboul 12 paske n ap wè ke, e jan w te di l tan tou, genyen plizyè ka de kidnaping ke lapolis arive dejwe e pèmèt ke m pataje avè w kèlke. Le 23 mas 2023, swit a entèvansyon lapolis, genyen yon kidnapin ki dejwe, genyen yon bandi ki blese mòtèlman malerezman, gen 2 pistolè de kalib 9 milimèt e plizyè minisyon e veyikil ki konfiske. Sa te pase o nivo Poste Machan le 26 mas 2023. Lapolis dejwe tou yon tantativ de kidnapin nan zòn Sentàn, Centre Ville. kote ke te gen echanj de tir, genyen bandi ki blese mòtèlman, genyen tou ki blese tou, nou arive konfiske zam, veyikil konfiske, e se swit jisteman a presyon lapolis tap mete, e kote ke yo oblije abandone yon veyikil Zouiken. Le 28 mas 2023, lapolis dejwe yon tantativ de kidnapin o nivo avni Pouplar. Le 31 mas 2023, lapolis dejwe yon tantativ de kidnapin o nivo pòtay Leogane, gen yon Nissan Patrol, ki sezi apre ke bandi yo abandone veyikil sa swit a pèsistans jisteman lapolis e a entèvansyon lapolis ki pèmèt ke yo oblije abandone veyikil la. N ap di tou o nivo Tabarre nan wikenn ki sot pase a tou genyen yon jenn dam de 39 an kote ke yo tante anlve li, yo te menm gentan menm antre nan veyikil lan, pran kle machin nan pou yo fòse l monte pa dèyè. Erezman lapolis te rive a tan kote ke dam sa a lapolis la rive libere l e veyikil sa a nou te oblije antre anndan machin dam nan nou te oblije antre avè l o nivo de la direksyon depatmantal lwès 2 e sa te pase samdi premye avril ki sot pase la tou e genyen tou samdi premye avril lan tou yon tantativ tou de kidnapin ki dejwe pa lapolis o nivo angle Oswald Durand e Sent Onore. zone radiolab, il y a deux présumés kidnappés, malheureusement, qui baissaient mortellement suite à échange de tirs avec la police. Il y a un taux amaral, ainsi connu, et qui c'est un gang qui a évolué dans la zone de Jérusalem, côté que les blessés mortellement, et suite à échange de tirs avec la police le samedi 1er avril, et au niveau euh, Canara. Et il y a plusieurs interventions que la police fait. e kote ke popilasyon an, e nou kapab wè sa atravè imaj yo, de popilasyon nan zòn sa a akeyi lapolis, e genyen menm ki netwaye komisarya yo, paske yo menm, yo menm fè de manifestasyon, kote ke yo di se lapolis ke menm yo vle yo menm. Nan zòn sa gen, lapolis arete yon konkibin yon gang ki rele Luckson, e ki te baze l nan non ki non baz ki le Grand Grif, li rele Erline Destin, e lapolis tou arete Kenol Kapitèn, ki gon ti non ki rele Kato, misye li menm fè pati gang kraze baryè, li enplike nan plizyè zak kote ke yo repwoche l. Alò se ansanm de entèvansyon sa yo e plis ankò ke lapolis fè mennen yon bilan e jeneralman ke nou fè, n ap pran mezi pou ke nou kapab bay plis an tèm de bilan e definitif de ansanm operasyon ke lapolis mennen e a fè ankete pandan semenn ki sot pase yo. Men, kisa ki eksplike pòtpawòl, pandan w ap eksplike ke lapolis mennen plizyè operasyon, gen yon pakèt travay k ap fèt, epi Gwoup ame yo menm, y ap pran 2 tèritwa chak jou. Chak semèn, yo pran yon tèritwa anplis. Sa k eksplike sa? E, alò, e, w ap wè, nou gen mòd operatwa an tou, e, se pa ke nou pral pale, e, pou, e, e, pou, pou lòt gwoup, oubyen bandi, e yo menm tou, yo menm tou, bò kote pa yo tou, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo gen mòd operatwa, men sèlman, la diferans ki genyen, mòd operatwa nou yo, e, se pou ke n kapab, e sove vi a byen yo menm mòd operatwa yo se pou yo kapab detwi popilasyon an e detwi de fami e lò ou ap konsidere e ka de kidnapin ke yo konn fè e sou de moun nan popilasyon an kote ke yo rwine moun yo kote ke kreye pè kote ke sou le plan menm moral ke moun yo e atake e nou menm ankò yn fwa bò kote pa nou e a chak. fwa ta gen sitiyasyon sa yo, gen sitiyasyon sa yo, nou menm nou teni kont de yo e nou tande vwa popilasyon an pou ke nou kapab fè l. E ankò yon fwa, se jisteman sa fè ke n adrese nou a popilasyon an e asavwa kesyon pou poze an. E n ap ankò reprann, dèk ke w rive, dèk ke w nan zòn ou, zòn ou fèk trankil e ou wè de vizaj de moun ke w abitye, ke w pa abitye wè, Fòk ou vijilan e fòk ou rele lapolis pou ke moun sa yo pa vin pran pye nan zòn sa a, pou ke yo pa vin mete w deyò nan zòn ke ou genyen 20 tan, ou gen 30 tan, ou gen 15 an, pafwa ou wè grann ou, ou wè manman w, ou vin viv ladan l kounya la pou yo anpeche w viv nan zòn nan, se yon kolabo pou lapolis lapolis pa vini. Hello? M di w lè yo rele la pou ou di moun yo moun yo si pou moun yo veye fò yo veyatif si yo wè de moun nan zòn yo pou rele lapolis men toutan moun yo ap fè SOS tou rele lapolis lapolis pa janm ale. E kapab genyen e de kote ann di lè genyen de tir fò lapolis li menm dabò pran de mezi pou ke li menm li kapab e e fè entèvansyon yo. E nou kwè ke genyen de sitiyasyon, gen de kote sa konn rive ke yo rele lapolis, lapolis vini. M te pran egzanp pou ou, an n di nan zòn Palman, kote ke te gen yon alèt popilasyon an, e rapidman nou te mobilize tout ekip nou, kote ke n te chase yo. Gen moun ki ka di e paske e paske e moun ki nan leta ak ret la k fè n ale. Pase moun fò jak, moun atis, moun nan lè grefen, E yo te gen anpil difikilte semèn pase a, rele lapolis, pèsonn pa al sekourir yo. E kote sa kapab rive vu ann di e materyèl nou k mobilize nan yon zòn e e k li mande jisteman e yon tan de deplasman e nou konprann sa e si genyen de bagay jisteman pou ke nou kapab dizon amelyore, n ap amelyore li de manyè pou ke nou kapab, nou pa di nan yon tan rekò, men pou ke nou kapab aranje nou pou ke si gen de kote ta gen de sitiyasyon pou ke n ka vini. Alò, n ap pote yon ti presizyon lè w di zòn sa se zòn paske gen moun leta ladan l oubyen gen yon gwoup sosyal k ap viv ladan l. Non. Nou pa gen yon konsiderasyon, nou pa teni kont de kèlkeswa gwoup sosyal lan. Nou kwè ke lapolis lan li apatyen a popilasyon ayisyèn lan e a pèp ayisyen an. Li pa gen yon gwoup sosyal. Sa se sou papye. Kòman w di, mesye? Sa se sou papye. E, bon, nou pa p fè yon ti takotak avè w, pa respè ke nou gen pou ou e nou konprann tou. e konpreyansyon w tou, e pafwa tou ou kapab tou atravè kesyon w tou, sa ka rive tou ke gen de sitiyasyon vin jwenn nou ke w depase menm tou, e pou konprann sa etan imen, e men n ap di ke e bò kote pa nou e nou pa gen yon konsiderasyon e kòmsi de gwoup sa a, de gwoup sosyal sa a parapò a gwoup sosyal sa a. Se vre ka gen de sitiyasyon ki kapab. rive nan yon sitiyasyon krit a sa ke yo mande an tèm ke materyèl pou nou deplase pou ke n al nan tèl zòn li kapab pran reta e nou konprann reta yo e paske senpleman ke konfyans lan se yo menm se nan yo menm ke l genyen li ki pèmèt ke pafwa ke yo egzijan se ke nou konprann e dè ke sa rive e n ap pote amelyorasyon. E nou tout konnen ke lapolis la pa gen twòp mwayen, li pa gen twòp ekipman kòmsi pou l ta fè yon seri de entèvansyon oubyen operasyon. E kisa ki anpeche lapolis fikse l sou, m ta di, yon zòn byen detèmine, li di, bal eseye rezoud pwoblèm nan nan zòn sa a, apre sa l al nan lòt zòn, olye ke se yon cha nou voye, kèlke polisye nou voye prèske nan chak kwen, e sa vin fè ke pa vrèman gen rezilta parapò a tout entèvansyon oubyen operasyon ke n fè yo. Alò, alò le tèm pa vrèman gen rezilta, e, m, alò, e, e, avèk respè ke m gen pou ou, m pa vle di li, e, gen anpil efò de rezilta ki fèt kanmenm. De rezilta yo gen dwa pe, li gen dwa pa satisfezan, men se anpil detèminasyon, se anpil pa. Non men moun yo fin kouri kite tout zòn yo, pòtpawòl. efò ki fèt yo o ke se swa o nivo menm kòm volonte men o nivo menm vi nou tou ke nou bay se vre ankò yn fwa nap di ke li kapab pe moun yo gendwa pa satisfè twòp men nap fè anpil anpil anpil efò pou nou soulaje e e e moun yo. Uhmm uhmm e banm banm poze yon ti kesyon nan ki ka yon ti jan delika val e kijan w konprann reyaksyon sebim nan nan nivo Tomasen oubyen Duplan, ou ka di l konsa, e pa rapò a de bandi ki te atake l e rezistans ke de polisye ki abite nan Solino te bay a de gwoup ki te vle anvayi zòn sa yo. Ki yon konprann sa yo paske se de polisye oubyen se de moun andan lapolis la ki pa t nan kad yon operasyon men kòm se nan zòn yo, yo defann tèt yo, oubyen lakay yo, yo defann tèt yo. Alò, polisye ki abite nan zòn sa yo, yo se de rivren ke yo ye tou, nan zòn nan tou. E se sa fè ke nou pale a popilasyon, nou di ke nou te pran egzanp sa a, e ankò ou vin avèk egzanp lan, pou nou di ke vwala ke yon gwoup de moun nan yon katye ki kanpe, ki di ke yo pa p tolere de gwoup ame, de moun vin anpeche yo vake libreman nan aktivite yo. Sa a se yon egzanp, e se egzanp sa a ke nou mande pou fèt enpe bote e tout kote, paske w ap dakò avè m ke m p ap ka genyen polisye e p ap ka gen polisye devan chak enpas, devan chak koridò, devan chak kay moun, devan chak medya, devan, dizon, lakay ou, lakay Marco, lakay Val, nou p ap ka pa genyen l. Men, se la a nou di popilasyon an, Se apui nou. Se la a ke nou di popilasyon an se patnè nou nan sans sa a. E vwala, egzanp ske w bay lan, ki yon egzanp ki vivan, yon egzanp kote ke menm moun sou rezo yo te menm bat bravo avèk gwoup, avèk rivren k ap viv nan zòn sa yo. E lòt kote tou, kote ke popilasyon an kanpe, yo di yo pa aksepte l. E se sa a ke nou mande popilasyon an. Sèlman, nou di lè y ap fè yo, fò yo fè l san vyolans. Wi. Pòt pawòl, ou tap nan enumerasyon de kidnaping ke polis polis la dejwe ou te ou te pale de ka de poste marchan e mwen vle poze yon kesyon sou sa kòman ou konprann ke yon polisye li menm kap kap deplase machin ke bandi yo te ladann nan ki pwale m pa konnen non non lòt espas avè l e polisye sa pa mank de kwòdinasyon li menm li rive viktim de lòt de lòt frè dam ni sa sa sa k rive e e e e konsa m pa kòman konprann li. Nou te konprann byen ke genyen yon ankèt preliminè jisteman ki ap avanse nan kesyon sa a tou pou nou konnen egzakteman sa k pase men li sanble yon pwoblèm de kominikasyon Paske lè n ap pale de tout, lè n ap pale jisteman, menm nan entwo nou te pale de ou konnen e popilasyon an, moun yo konnen ke gen yon pwoblèm onivo materyèl, onivo ekipman e tout menm, menm onivo kominikasyon tou e genyen anpil, anpil difikilte pou n rezoud, anpil pwoblèm pou n rezoud de se kote la. Li, alò, alò selon premyè konsiderasyon yo, Se te yon mank de kominikasyon paske polisye sa li menm mwen kwè se yon volonte ke li te genyen jiska prezan mwen ap pale avè w la pou ke li menm rapidman li te pran veyikil la pou l al mete l nan sou komisarya fò nasyonal la epi vwala ke gwoup lòt polis la li menm ki te de lwen ki t ap veye veyikil la si gon moun k ap monte e sa k ap Li tap pran veyikil lan e sa vin pase e men e se yon sitiyasyon ki toutafè regretab paske nou wè ankò yon fwa polisye a e jan ke m pa vle elabore anpe plis men ou wè ke li menm e li te li te menm devwe menm e ale menm twòp lwen pou ke li te kapab arive rekipere machin sa pou nèg yo pa pran machin lan. M panse se te e e san ke m pa vle ale lwen Paske fòk ke nou eseye konprann sa avèk ti ankèt, avèk ankèt preliminè jisteman. E ke apre tout konsiderasyon sa yo, nou menm n ap an mezi pou n kapab di plis bagay. Se te sèlman li menm ki te nan machin nan, pòtpawòl? Wi, wi, li menm sèlman. Donk sa vle di bagay la yon ti jan grav si, vwala, donk, pa menm gen yon, dakò m di, yon rezo de kominikasyon ki ap pèmèt ke. 2 polisye kominike antre yo pou konnen ke vwala se pa, se, yo ta di yo retire alèt la sou machin nan. Li gen dwa tou, li menm tou, li gen dwa nan, li gen dwa tou fè pati de, paske lè alèt la rive, lè CRO ba alèt lan, se tout, pa egzanp, komisarya ou soukomisarya ki rapidman mobilize, k ap bare anwo, k ap bare anba. Ou konprann? Epi vwala ke nèg yo te an deplasman, Epi gon gwoup de polisye li menm ki ap kouri dèyè mesye yo, ap trake mesye yo. Epi li menm jisteman li te kapab fè dizon lè aprè apèl frè-ou an gen dwa tou gwoup pa-l la sou komisarya kote li ye an li menm gen dwa te okouran li menm lefèt ke li wè li. Epi li pa vle ke yo vin pran veyikil lan epi sa rive. Alò jan-m di-w lan mwen pa vle elabore un peu plus paske gon kèk preliminè jisteman ki ap mennen pou-n konnen egzakteman sa-k pase a men son sitiyasyon ki regretab. e dans le cas où se ta devouman polisye a, dans le cas où se ta detèminasyon polisye a genyen pou l brave danje, difikilte sa yo, nou kwè ke se yon ak de bwavo. E finalman, kesyon vi Michel la, se te yon konfli teryè ou de bandi ki te atake moun yo, pòt pawòl? Piske lè n te gen yon otrefwa, ou te di ou potko gen twòp detay sou sa. Se yon gwoup moun ame debake nan yon zòn loudeman ame e yon gwoup ame. Se konsa ke lè di. E lapolis gen alèt lan, popilasyon an rele osekou, nou depeche nou vini. Men motivasyon ki fè yo debake, pòtpawòl? E kèlkeswa sa l ta ye, se yon gwoup ame. Se yon gwoup ame ki debake nan yon espas. yon zòn, yon katye, popilasyon an rele sekou, li mande lapolis vini, lapolis fè entèvansyon pou ke li kapab dabò e objektif lan pou li te epengle, arete e kondui lajistis moun ki ame yo, yo arive pran lafuit e suit a trake, lapolis trake yo. fòs nou, makònen enèji nou pou ke nou kapab fè travay nou. Se sèten ke pa gen yon sekirite ki kapab garanti a san pou san, men n ap fè anpil efò avèk apui popilasyon an e an fonksyon de sa ke nou genyen kòm mwayen pou ke nou kapab fè travay nou ki trè delika e ki genyen efektivman nan opinyon piblik lan kote ke yo mande nou plis e avèk sa nou genyen an n ap fè plis paske pa gen pi gwo bagay ki detèminasyon ke volonte.